Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa kap domine aktyalite a nan peyi Dayiti, ikonpri nan entènasyonal la. Mezanmi nan kad emisyon sila nou gen 2 dosye nou pral fon rale mennen vini sou li. Premyèman nou pral pale konsènan 2 prizonye sa ki mouri nan prizon sivil nan Gonayiv, dezyèman nou pral fè yon rale mennen vini sou operasyon sa ke lapolis nasyonal Dayiti mennen nan degwann moun Kanaran. Ebyen moun kanaran vin santi yo plis konfòtab avèk gang yo ke lapolis. Antouka, avan nou pale sou dosye kanaran an, ann ale nan site endepandans peyi a, ayè jedi ki te 5 janvye 2023 pou louvri nan vandredi 6 janvye 2023 a, ebyen genyen yon prizonye ki te malad byen mal nan prizon sivil la, Yo tap eseye kouri lopital avèk prizonye sa e selon enfòmasyon ki te rive jwenn nou ta fè kwè prizonye sa li menm li mouri selon sa enfimyè ki tap bay prizonye sa laswenyay te rapòte. Nap soulinye nan prizon sivil ki genyen anndan nan Gonayiv te genyen yon sèl grenn enfimyè pou bay tout prizonye sa yo laswenyay. E selon sa ki rive jwenn nou kòm enfòmasyon ta fè kwè te genyen kèk òganizasyon ki te konn ede prizon sivil sa nan kad m kapab di moso laswenyay kidonk yo prèske bon m pap di prèske yo pa jwenn asistans sa yo ankò. E fòk nou di enfòmasyon ki rive jwenn nou tou yon lòt bò ta fè kwè gen anpil prizonye ki malad byen mal anndan prizon sa y ap vomi yo gen dyare E donk nap lanse yon SOS pou prizon sivil ki genyen nan Gonayiv. Lòt dosye nou prale dirèkteman nan Kanaran, ebyen la nap mete pye nou atè nan Kanaran 2 kote ti cha blende yo, yo fè plizyè pase anndan, lè yo fè plizyè pase se sa yo bliye yo pa fè, nou pa bliye. Nou konnen nan zòn Kanaran genyen nèg Jeff yo ki se alye nèg 400 marozo, ki se alye nèg 5 segond yo anba a, ebyen nèg sa yo menm k ap simen latèrè nan zòn Kanaran, Kanaran 1, Kanaran 2, zòn Selès ak anpil lòt zòn ki anviwone l yo, nèg sa yo se sa yo bliye yo pa fè. Ebyen nou wè lapolis ki te mete pye l atè dènyèman la a, lapolis kraze anpil kay, ti malere yo la menm. Yo leve kanpe anfas lapolis, yo kanpe an veritab belijeran anfas lapolis e nou remake popilasyon li menm yo vin vrèman santi yo konfòtab avèk gang yo, nou wè popilasyon ki vin plis vle kolabore avèk gang ke lapolis. Pandansetan, lapolis ap mande avèk popilasyon an pou l toujou founi l bon jan enfòmasyon konsènan gang yo k ap opere nan kat kwen peyi Dayiti, konsènan gang yo tou ki rann lavi moun envivab. E nou kapab remake dènyèman sa nèg Kanaran yo te fè yon demwazèl ki t ap bay polisye yo nan cha blende yo enfòmasyon. Enben, mesye yo, yo te pran demwazèl sa a, yo fè l pale. Lè yo fin fè l pale. Yo touye l epi yo rache demwazèl sa tankou lè nèg yo ap rache yon vyann bèf pou y al vann nan mache. Eben de no jou nou wè popilasyon an li menm li vin plis santi l konfòtab avèk gang nan ke lapolis. Lè w parèt nan yon geto ou wè gang yo avèk popilasyon an yo fè yon sèl e trè souvan popilasyon an konn ap pwoteje gang yo lè gen operasyon kap fèt menm popilasyon sa yo konn pran gang yo yo sere anndan lakay yo èske se paske leta pa pran responsabilite l oubyen èske se paske gang yo yo genlè plis sèvi avèk popilasyon an ki nan zòn nan oubyen ki nan menm sitiyasyon ansanm ak yo. Trè souvan, lè bandi yo fè anpil egzaksyon, lè yo fè ka de kidnaping, lè yo detounen kamyon machandiz, yo konn separe l avèk moun sa yo. Se larezon pou lakèl nou wè anpil moun nan geto yo, yo fè kò e am avèk gang. Kidonk, n ap mande avèk otorite konsène yo nan peyi Dayiti pou yo mete kanson yo nan tay yo, pou yo aji an òm deta, pou yo wè kòman yo kapab mete kanpe, yon pwogram, yon fason pou kapab asiste moun sa yo ki nan geto yo, paske moun sa yo ki nan geto yo, yo plis fè bandi konfyans ke lapolis. Antouka, mwen pral kite nou avèk yon ti videyo la, yon videyo ki dire anviwon 7 minit 32 segond, kote moun Kanaran yo menm, yo tap. Pale konsènan cha blende yo, konsènan lapolis ki debake anndan Kanaran avèk traktè ki kraze anpil kay e ki arete plizyè moun, nou wè moun sa yo, yo ap rele chalbare dèyè lapolis, lapolis ki ta sipoze. Pwoteje e sèvi moun yo vin pa fè lapolis konfyans men moun yo plis fè bandi konfyans malgre nou wè jan bandi yo ap simen la tèrè nan 4 kwen peyi dayiti antouka la fami ann tande kòman sa te ye nan zòn kanaran aprè polisye yo te fin fè yon pase nan zòn sila. M kwè tout le mond antye ap wè tout sa nap fè an m di nou mèsi sa se kote m rete avèk 3 timoun jou sa m nan lari m pa kache di nou le moun pèp m mèt pala pèp kanaranje ka pale pou mwen paske yo konn ki mizè m pase ki redi m redi nan lari m potoprens map pran gaz map pran solèy map pran tout lapli map mouye nan lapli epi pou m fè vye kote sa pou m rete se antre l antre li kraze l epi li mete dife nap di mèsi avèk leta ayisyen. Se travay sa yo te bay Shasha te vin fè, li antre avèk tout faktè men nou wè tout bagay yo. Li pale, li mete dife, map mande pou la Russie se li pou degajel avè nou paske nou pa konnen. Le mond antye, le mond antye ap plenyen pou mwen. Moun ki pa plenyen pou mwen se ke sou ti bebe ki nan vant ki poko fèt. Paske se maleray yo ye, e maleray yo ye se mwen gredifèl, pa gen pèsòn. Yo jouwem. Nou sot travay depi a pye pou nap pwouve tout fo se nan anapye. La nou o nivo kanaran. E ki dènye mesaj nou genyen a pati de konsta ke nou fè dezastre nan zòn nan. Bon, nou byen kontan la pwès ap ekri televize. Tout le moun antye ap gade nou la. Pwoblèm nou genyen, nou pa gen dlo. Moun yo pa gen manje. Te gen yon ti mache la ki t ap fonksyone, chay yo kraze l. Gen pwoblèm nou la a, nou mande Leta ayisyen, nou gen Boulos, Abed, Bekè, nou gen Bidjo, kòman rele lòt Bonson, nèg sa yo se yo menm tout nèg ki gen dwann. Se nèg sa yo pou nou met anba kòd nan peyi a. Nou pa gen dwa vin topizi malere. Moun k ap travay pou gran nèg yo, en en, n ap mal travay pase pèp la gen yon lè pou l reveye. Mwen menm ki sa m vle di komite entènasyonal la, fè yon pase men nan bagay yo. Si l pa fè yon pase men nan bagay la. Nap rale anmwe la osi anmwe. Bon map mande sekou. Esplike tande lan sak pase. Maten an m leve granm maten m soti m gen pitit mwen lakay la mal achte yon poud kafou yon sik m koule pou yo lèm vini timoun yo dim li mande yo mwen yo dim soti lè konnen m chita yon moun vini yo dim men ti cha a prann ti cha krèm nèt make lapolis la prann lèm kouri m rive lèbou mal mande pou li enspektè chèf de lapolis la dim yo va vin avèl la lèm di wi e ti cha krèm nan t vin avèl li dim li gen 2 cha la. M gen 8 pitit. M pa gen pwoblèm si yo pran yon moun pou yo ede m avè l. M pa gen pwoblèm non si yo ede ak ede m avè l. Paske m pa ka fè anyen pou yo. E 8 mwen genyen, 5 gason, 3 fi. Si yo pran yon moun pou yo ede m, li menm li se sizyèm pitit mwen. M pa gen pwoblèm yo pran pou yo ede m. M pa gen pwoblèm. M ap di yo mèsi si yo ede ap ede m. Paske mwen m pa gen anyen pou m ba yo mwen menm. Menm manje m pa ka ba yo. Manje krit m te konn fè, tonnèl mwen kraze deyò a bal m pa ka fè manje. M vin deyò m ap fè manje, chat ap kouri nan dèyè m. Mezanmi m ta mande nou silvouplè si nap fè yon bagay pou malerèz ede malerèz yo nou ta fè yon bagay pou nou nou ta di nou mèsi Bondye nan syèl la li menm te nan lavi li te nan e Bondye kachte lavi nou premyè fwa lè yo te pase a nou te andan men dezyèm fwa nou pa konnen Bondye te retire nou nou pa konnen papam nan men men jan nou lage. Mwen menm m lage jou ak de nesans timoun mwen yo boule, ak de nesans pa m boule, ak de nesans mari boule, tout pyès mwen boule nèt, mwen lage l tankou on bagay san fanmi nan lari a, m pa gen anyen nan men m, m pa gen anyen, anyen, anyen nan men m, anyen. Wi. Jan bagay yo ye la a, se Lawousi pou n mande sekou. Lawousi pou n mande sekou avèk nèg sa yo, paske nou pa kapab ankò. Paske nou menm nou pa gen lajan kidnapin nan men nou, nou pa gen lajan vòlè nan men nou, moun sa yo pa gen dwa vin kraze la konsa. Sa se abid yo fè nou malèrèz konsa men kounya maril bèbè la li paka pale anba kay sa ap boule menm jan avèk sa la al gon ti granmoun ki mouri anbal yo ra nèg yo raboure la tout dife avèl. Eman ti poto limyè nou konn ap degaje nou ti poto limyè a nou chita anbal ti cha vini li rache poto al kraze kay mwen li kraze klotim. Mwen m pa gen mari, m gen 3 timoun. Anba ti poto limyè a pou m viv chak swa. E yo kraze poto a, lèfini yo kraze afè m. Men jisesi m pa ka pran kabann mwen anba tòl yo ki kraze. Men leta pa ta fè nou sa. Leta a malonèt, li pa ta fè nou sa. Kay yo kraze, yo pran pitit yo, yo ale ak pitit yo. Moun yo plis anvi lapolis dezète zòn nan, lapolis pa mete pye ditou, kite yo avèk bandi yo, paske bandi yo se menm moun pa yo. Nou wè moun yo plis anvi kolabore avèk bandi ke lapolis. Se la rezon pou lakèl nou konn toujou tande. Yo di nan geto yo oubyen kote ki gen bandi k ap opere pa genyen inosan paske tout moun ap kolabore avèk bandi. Kòm toujou la famille on maximum de kòmantè on maximum de partaj mande ak zanmi fanmi pwòch ou pou abòne avèk chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vous appréciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.